M te di nou sa depi lè yo kòmanse kritike komisè a. Komisè a li menm, li ap fè travay li an diskresyon paske se sa anpil moun te mande li. Pwoblèm wi la. Genyen 2 prezime bandi, alò yo di ke se 5 segond ki mouri nan Miragwàn. Jules François alyas Piman Chen. ak Rodrigue André, moun sa yo jwenn lanmò yo samdi 18 jwen 2022 an nan lokalite Sen Michel komin Miragwàn. Tande byen wi, 2 nèg sa yo idantifye kòm manm gang 5 segond ki ap opere nan Vilaj de Dye, yo entèpele yo nan kad yon kontwòl woutin sou yon otobis ki asire trajè Pòtoprens, Jeremi. Pa lasuit, yo ta pral egzekite yo e se komisè gouvènman an Jean Ernest. Muscadin ki pase nèg sa yo a l'infinitif. Nome Cine Junior alyas Bwa Kale. Tande byen wi. M kwè se nèg je nèf yo ki gen slogan sa. Bon, antouka. Bwa Kale a li partou. Yon lòt prezime gang 5 segond, li menm tou li entèpele nan kad yon tchèkpwent daprè yon sous jidisyè redaksyon RL News te kontakte. Brèf. Bagay yo rèd la. Bagay yo rèd pou anpil bandi kap pran rout la. Sa vle di yon nèg depi ou te bandi menm lè ou pa nan aktivite bandi an ankò enben miragwàn pa pou ou. Gen lòt kote ou ka ale wi men miragwàn, mibalè depi ou vini nan blòk sa yo okay ou al pase nan blòk sa yo gen pwoblèm. Men gon bagay tou wi pou nou konprann. Anpil moun felisite komisè Muscadin. Se trè byen. Mwen menm, m avèk komisè a san pou san. Men fò n tande tou, mwen mande komisè la, nan kad travay li ap fè, se aji selon lalwa. Paske nou rive nan yon moman, bandi yo bay twòp pwoblèm, bandi yo bay bout tèren. Donk li lè li tan pou tout bandi, se swa yo nan simityè oubyen yo nan prizon. Se de plas. Men ekoute jounen jodia la nou wè bandi tèlman ap bay pwoblèm dan la repiblik donk ou gen presyon ke tandans lan li vin envèse paske se bandi ki pran plas leta. Depi ki dat nèg izo yo mete an otaj la yo sezi m ta kapab pakè yo pote boure sou pakè a jiska prezan poko gen ankenn gwo operasyon ki fèt pou kapab deloje yo o wap gade pou wè lè yo arete ti grenn bandi. yap mete sa sou m ta kapab di paj lapolis pou di lapolis ap fon bon travay se vre lapolis ap fon bon travay paske e tanzantan lapolis ap touye de 3 grenn bandi la lap ekzekite yo men hay gade pou wè mesye mwen m bay sa son desepsyon pou mwen nèg vilaj yo yo antre nan pakè a yo okipe li yo devalize li e jiska prezan wè izo ap pale sou ak li fè a li menm pou di w ke se zakè li ye li pran machin Son fyète pou li epi leta a li kwaze bral lap gad mwen menm ta mande Ariel Henry kisa wap dirije la eske son pakèt bèt oubyen son savann ou ye kòmsi peyi sa li pa gen moun ladann m te di nan anpil emisyon m te konn fè bandi yo tèlman ap bay bout tèren kòmsi gonw lè kap rive leta lap akokiye kòl on ti kote poul aksepte tou sa nan men bandi paske Popilasyon an li menm li deja aksepte pou bandi an anvayi sen mèt senkant li. Pou li retranche li yon ti kote pou l bay bandi sen mèt senkant li. Nou sonje Michel Soukar te di sa gen yon lè k ap rive yon nèg ap sòti lakay ou ap mande bandi an silvouplè èske m ka sòti m ka travèse lari sa epi e bandi a k ap di w kilè pou w antre. Ebyen e nan sa nou ye jounen jodi a la donk kounye a moun pa ka al travay nan zòn bò Bisantnè la paske yo pè pou ke nèg izo yo yo pa tou met men sou yo. Moun nan primature moun nan palman an. Epi leta li menm li egziste toujou. Ou wè nèg ap rara nan radyo, nèg ap fè politik. Tèt chaje. Ariel Henry, mwen m pè pou ke la nati pa jije w menm jan ak Jovenel. Brèf, pandan m pale de Jovenel la, ebyen bagay la rèd pou Michel Martelly. Bon, tande non mesye, mwen mwen konnen kè m fè m mal, kè m fè m mal paske m se yon nèg ki jenere. M pa renmen wè pou moun ap pran desepsyon tout kote ou pase konsa. Men! Pèp ayisyen n ap fini pa konprann. Gen anpil nèg lè yo te konn ap kase met nan men yon seri de rejim ki fè peyi sa a tò, nou te konn ap joure nèg sa yo pou n di nèg sa yo se mafya, se vòlè, se vagabon. Mwen m pa gen pwoblèm. Yon nèg ou nèg ou ka fè tout bagay men ekoute, si n ap fè peyi jounen jodi a la a, èske gon seri de moun nou dwe padone yo ou pa? Se kesyon sa m poze nou. Paske mwen menm, si peyi sa a pou l sove. Se tout gang yo pou nou padone. Se tout nèg ki pase nan administrasyon piblik lan pou nou padone. Epi pou nou refè l menm jan avèk Rwanda. Ebyen m t ap di pa gen pwoblèm. Men jan bagay yo ye la a, peyi sa a m pa kwè li ko ap chanje. Ebyen Mateli, m toujou di sa, Michel Martelly, lèks prezidan Dayiti, yon gran chantè paske mwen menm kote mizikal s on nèg m renmen anpil. Depi m ap pase yon kote m tande mizik Michel Martelly. Fò m kanpe pou m fè yon antone kèlke son. Men, bagay yo pa bon pou Mateli. Sou plan politik aktyèlman. Fò n di ke nan lakou Nèv, nan Pari, ebyen, sa se pase le 18 jen 2022, Michel Martelly te vlin kale kò l. Ebyen, fò n di ke Nèg yo genlè mache sou Michel Martelly wi e yo kraze machin li se gras ak yon bakòp lapolis ki rive sove Michel Martelly. Epi Morvan a fè yon tweet pou dire bravo la France bravo Paris fyè de nou. Tèt chaje. Ebyen fòn di ke pou moun ki pa renmen Michel Martelly yap di bravo men pou les gens qui adorent Michel Martelly yap di elas sa fè mal men ekoute nou ka renmen Michel Martelly anpil Men m pa kwè nou renmen l ke pèp ayisyen an paske gen anpil moun se 700 mil moun akote lòt moun m ta kapab di ki te fè abstansyon pou pa al vote 700 mil moun ki te vote Michel Martelly. Eske Michel Martelly toujou genyen menm kot de popilarite sila? Ou wè jounen jodi a la lè gon ti afich menm ti mesye Martelly yo lè yo fon afich kounya yo pa met non kote yo pral jwe a non sa vle di Pwoblèm papa a, li menm gen enpak sou pitit yo. Tèt chaje wi la mesye. Eske Martelly panse ke bagay la tap vini konsa? Paske gen de bagay yon nèg fin fè si w panse ke repèkisyon yo se konsa yap vini ebyen ou tap aji yon lòt jan. Antouka Morvan a parlé sur la question ann tande entèvansyon konfrè nou John Colem Morvan. Se sak pase Martelly maten an nan lakou neuve sou plas la. Se sa ki enpòtan pou m rakonte nou la. Gade yon imilyasyon mezi. Gade yon imilyasyon mesye o. Gade yon imilyasyon non mesye. Kè m di nou. Misye mout an frans an kachèt. Bon dayè. Misye te gen strès depi nan avyon misye te malad. Misye la frans an kachèt pèsonn pa konn sil lal kache yon kote hehehehe on jou menm jou ti mesye l yo pral jwe a yo fè yon flyers yo met sou entènèt la yo metel avèk on fos adrès sa vle di adrès nou wè ki te nan adrès ti mesye yo e pa adrès la vre Adrès la pa lwen kote ti mesye Martelly yo ap jwe a. Nou menm ki gen chinwa nou tout kote, e m salye tout chinwa yo, e dayè chinwa yo konn mo dòd la deja, chinwa chinwa pa gen John Colem Morvan sou telefòn yo, tout chinwa gen prensip la deja, chinwa yo yo gen mo dòd la, yo konn sa sa vle di. Lè lè lè gen limyè, tout chinwa gen e e limyè. Lè gen fè nwa, tout chinwa gen fè nwa. Sa vle di mo dòd la e sa l ye. You change your step according to the beating of your drum. Tout chinwa yo gen panse sa nan tèt yo. Ou cha, ou rive yon kote wè y ap jwe senbal, tout moun ap danse sou yon pye, tout chinwa danse sou yon pye tou. M pa gen yon chinwa m voye danse sou de pye pandan tout moun ap danse sou yon pye. Tout moun ap danse sou de pye, pa rete al danse sou yon pye, danse sou de pye tou. Ale di yo pap janm ka konn kiyès ki chinwa ak kiyès ki pa chinwa. M met respè a devan nou, wach manman dwe kontinye. Medam, mesye, yo, yo bezwen boule kòb peyi a, y ap, y ap mache blanchi kòb paske chak bal yo jwe. Yo gen mwayen nan men yo pou yo di nan bal sa yo t antre 100 mil dola us. Yo gen mwayen nan men yo pou yo di pitit sa t antre, pitit yo t antre 200 mil dola us, alò yo sere, yo sere 150 mil. Se konsa kòb Petrocaribe a ap blanchi la aktyèlman. Tout kote, nèt. Ou wè tou misye ap jwe 3 moun ki devan l, 3 moun nan, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo soti, yo di nan bal la yo te fè 150 mil dola. Sa yo genyen li pa selman pou Ayiti pou yo blanchi lajan non. Yo moutre le mond antye si yo pral met kob la bank yap sot kob la yo e kob yo fè a Pari pandan yo Pari yap di men kob yo te fè nan bal epi yap transferel sou kont Ozetazini damerik kote kob la paret klè manti se kob pa nou ankò yo vòlè eske w konprann se sa anpil nan nou pa konprann nap mache nan bal Michel Mateli se pa san rezon lap jwe aletranje tout kob li aletranje sil pa jwe bal yo Yo pral poze kesyon kot kob sa yo soti. Men chak fwa nou wèl jwe bal la li pa bezwen moun vin nan bal vre. Li jis bezwen lajan sal la li menm poul ka transfere de kont an kont. Tankou lè w al chwazi al jwe pari a. Se poul deparye tan kob sal li genyen poul ka transferel nan lòt bank Ozetazini Poul ka di ke kòb sa se pari l fè, li fè 100 mil dola, li te jwe sal konb, tout sal la te chaje moun, ranpli, tout moun te peye 100 dola, 100 ewo, 100 ewo, epi li fon jan l voye 200 mil dola, oubyen 200 mil ewo, li di e nan bal li te fè yo, pwomotè ba li, epi kòb pa l ankò wi. Èske w konprann, kòb li pran nan peyi Dayiti ankò wi. Li di pitit li e pitit li e li k manadjè timoun li yo. Li di w e li k manadjè timoun li yo. Timoun li yo al jwe Lafrans. Timoun yo fè 150 mil dola, l voye 100 mil dola sou kont Ozetazini. Poutan se kòb peyi a ankò. Nou menm nou pa konn bagay sa yo. E a fèk gade nou nou pa konnen yo. Ebyen medam mesye, misye ba yon fo adrès. Fè ke moun yo pa gen tan òganize yo lòt bò a, malgre e lè nou wè bagay yo dizè midi bò isi a o Kanada, Etazini, enben lè sa l gen tan sizè a Pari, moun yo gen lòt pwogram, gen moun ki gen tan nan travay, moun pa t gen tan mande konje, yo pa gen tan al fann misye. E nèg yo enève yèswa, yo pa gen tan, gen nèg ki nan travay, yo pa gen tan pran konje, gen nèg ki pa gen tan byen mare, mare konplo a pou yo manyen manm misye. Misye an kachèt an kachèt y ale. Yo mete yo mete moun la menm depi yon moun rive nan tèl zòn pou yo di non e pa nan zòn sa non se pi pi devan pou moun dan yo t wèl yo pran l nan machin y al bote l y al mete l lòtbò kikikikikiki men kòman nèg y ap blanchi lajan misye gon bagay nan lakou nèf maten an e se yon plas tout timoun yo vini timoun ap abiye e timoun ap jwe manman timoun mennen yo paran timoun yo mennen yo ap jwe. Kèk vagabon pase ak misye nan lakou nèv. Misye vini l wè gen kèk moun k ap ba l lamen, boww! Gon nèg ki pran mikwo, li di vòlè Mateli a kisa l fè ak kòb petro karibe a? Kòb la l vòlè a poukisa l pa tou di nou kòb la l vòlè a l pa nan bagay? Lè misye wè bagay la cho nan men l, nèg ki te mennen misye a pran misye yo gen tan kouri mete l nan machin pou yo kouri avè l, baww kout wòch pete, yo kraze vit machin misye. Misye pou kout wòch nan do. Yo frape misye. Misye gentan kouri. Nèg yo kouri al depoze misye nan yon lye si. Epi nèg yo tounen vin batay. Medam mesye. Se tounen nèg yo lè yo tounen nèg misye. Nèg ki te mennen misye. Machin nèg yo kraze. Vit machin nèg yo kraze. Kounye a nèg yo wè machin yo kraze. E pòt machin nèg yo pran kout wòch. Epi gen grafiti toupatou nan machin nèg yo. Nèg yo gen pwoblèm, nèg yo nèg yo tounen vin tire revanch, e nan tire revanch lan medam mesye moun blese, moun pran kou, frap, 2 gwoup ap batay, timoun yo choke gen paran e timoun yo yo pran yo kouri timoun choke kou yo kouri al kache a Michel Martelly misye vole men kòman gon dam kap fè video nèg yo menasel de mò sil pa fèmen telefòn nan èske w konprann. Son bagay terib wi medam mesye. Misye tap pale a moun la France yo la a. Se pa ti koze k pa gen la France non. Aktyelman la a endividi a recherche. Li pa recherche pa la police non. Li recherche pa moun ki nan kominote ayisyèn nan. E si misye ret la France. Lap mache toujou sou moun. Ya gen pou yo fann li a kalot. Bon pye misye k metel deyo maten an. Misye pran vit machine. Vit machin kraze voye zangle sou misye si ou wè mawozo a kap kouri kache epi bon li tande l bandi legal li panse l gen li panse l gen woudòl ja an frans li panse l gen sonson la familia an frans li panse l gen ti gang ki fè pòz gwo nèg yo roro nèlson enòk de ti dwòg dilè sa yo yo panse se e ayiti yo ye mèdam mesye kounya la Timoun choke sou plas la, paran kouri ak timoun yo, nèg ap voye kou, moun blese nan bagay la epi y al met misye nan lye si, y al kache misye yon kote. Nèg yo kounya la, vit machin nèg yo kraze, sa k pral ranje l pou yo la? Nèg yo pou sa, nèg yo pa batay, nèg yo pa batay pou Michel Martelly non, nèg yo batay pou vit machin yo k kraze. Eske nou wè? Lè m di nou misye. Depi nou wèl li sinifi ensekirite epa san rezon peyi a konsa e bandi legal li ye on nèg al jis la France wal pèmèt 2 group moun ap batay pafwa moun yo pa vle moun yo pot plent pou misye epa komsi yo panse ke se misye se misye k pwoblèm nan pou kont li non moun yo konnen ke gen moun ki kont misye gen moun ki misye bay kob pou yo de pou defann li misye sinifi ensekirite. De gwoup pral batay sou menm sou la zo ka pete, de gwoup pral batay sou la ponyèt ou ka kase, de gwoup pral batay sa vle di san ka vole sou ou. MNM egzakteman e sak pase la frans maten an la nan la kounèv. Kinpòt moun ki la kounèv al mande sak pase nan la kounèv. Aktyèlman la sezis map touye vagabon sal la. Li sezi lèl gade li wè misye wèl pa site solèy misye wèl pa misye wèl pa gran ravin pou misye wè vit machin ap kraze sou li on machin e vole yo vole avèl vit tou kraze zengle anndan machin pou yal metel nan ti lye si. Bon misye gen chans. Gen dan misye gen chans la frans moun yo pa telman bon sal malgre sa yo manyen manm ni kanmenm. Bagay la te ka pi grav pou misye si yo lot kote. Bagay la te ka pi grav pou misye. Bagay la te ka pi grav pou misye. Eskew konprann? Misye ap mamote bouch li. Di sans pou misye mamote bouch li la. Moun pèp la anvayi misye. E kouri l kouri. Malgre l gentan kouri moute machin nan, yo kraze vit machin nan sou misye kanmenm kounye a pou yo chape pou l pou y al met misye yon ti kote pou misye kache epi pou nèg yo tounen vin batay wi. De gwoup ap batay wi. Gwoup nèg nèg yo kraze machin yo a Michel Martelly a yo tounen pou yo vin batay. Gwoup ki te la k t ap ret tann yo. E pa de koze k pa gen la non. Misye mete. Misye divize dyaspora ayisyèn nan ki Lafrans. Misye divize yo. Èske w wè m tande di nèg sa yo, y ap batay nèt al kole. Kèlkeswa gwoup kot yo jwenn gwoup, lòt ap kraze lòt. Kiyès ki alorijin yon dilè de dwòg? Kiyès ki alorijin yon bandi legal? Kiyès ki alorijin yon vwayou ki swadizant ansyen prezidan pou yon sèl bagay twòp kòb li genyen l paka pwouve kòb yo tout kote l oblije ap mache vye jwe vye bal san pèp pa bezwen w pèp pa bezwen w ni l pa bon pou pèp la w pa yon atis ankò pou pèp la w pa yon vedèt ankò èske w konprann ou sou se ti vòlè ou sou se dwòg dilè tout moun konnen èske w konprann ou sou se kowonpi ou sou se koriptè ou sou se bandi legal e konsa pèp la pran w. Ou nèg ou kritike m ou joure m ou fè twit sou mwen ou akize m de gang pa gen pwoblèm lavi fezan menn paske chak nèg kòmsi gon wout w ap fè dan lavi men m gon grenn bagay m ap di yon nèg wè dan lavi gon kote w soti bat pou s on fyète pou ou lè w rive nan mwatye somè a pou ke pa gen moun k ap kritike w pa gen moun k ap poze tèt yo kesyon sou sa n ta kapab rele reyisit ou fè an sòt ke. Ou se yon modèl nan fason w ap aji. Paske li toujou pi bon lè w malere ou kenbe dinyite w e pou lè w vin bon pou moun pa di a yo konn afè w. Moun nan kapab di ou te konn mande l, se li k te konn fè pou ou. Men jounen jodi a la a ou pran yon bon oryantasyon nan vi an ou rive. Konprann byen ti mesaj sa. Se pou m di nou ke menm lè n ap soufri kenbe tèt nou. Pa al fè sa ki pa sa. Pa fè move bagay paske wout siksè a degaje w mache ladan l lè w rive pou kapab rive avèk fyète. Antouka mèsi la famiy kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Pi aprè kèskon di? A la pwochèn!